ke se ti nèg sa a tèt zo ki chèch konkav ki soti nan pwovens ke Prezidan Martelly te mete men sou li pou di ke se li ki sera donc le prochain Président de la République d'Haïti jusqu'à présent d'ailleurs Ebyen madame mesye se kwa la situation tout sa nou wè k pase nan peyi a pa inosan tout sa nou wè ki pral pase kap pase nan pouvwa Jovenel Moïse la Sela ki avè envesti nan la kanpay di prezidan Jovenel Moise apatènan a sèk klas ekonomik madam mesye. Genyen ladan yo ki trè fristre jodi an, gen ladan yo ki trè desi e gen ladan yo tou ki deside ke Jovenel Moise pap fè 5 an. Men sa kap pase nan peyi a la. Gen 2 bagay ki ka rive la e fò nou fè trè atansyon. Ou byen Jovenel Moïse nou ka wè ke yo asasinel sou pouvwa a. Ou ka wè ke Prezidan Jovenel Moïse yo anpwazonel pandanl o pouvwa a. Ou byen wè ke gen presyon ki fèt poul kite pouvwa a. Madame, Mesye, vous êtes a l'emisyon Matin Débat. Paske genyen de fristre nan mitan sektè ekonomik lan, paske le prezidan Jovenel Moise voulan apòte sèten chanjman e deside avèk sa foug kèlkeswa jan sa ye a fòk li pote chanjman nan peyi a e sesi chanjman ki pa nan enterè sèten sektè donk de la klas ekonomik madam mesye. Note pou mwa se lendi 16 jiyè a lemisyon Maten Deba, sa ke m pral di n kounye a la a. Gen 4 kontra ki te pase sou la prezidans di prezidan Joslèm Privè. Konprann byen wi. Joslèm Privè te bay 4 kontra a 4 sektè kle nan peyi a, 4 sektè. faisant partie du secteur des affaires, le secteur économique. Et le President Jovenel Moïse arrivé au pouvoir, li klè sou kesyon ke l'ap konbat 4 kontra sa yo, l'ap konbat 4 sektè sa yo. Enben, men tout batay ki gen la, nan sa ki gen rapò avèk Jovenel Moïse kòm Prezidan de la Repiblik. Mwen panse ke gen de lè on nèg ou se prezidan de la repiblik. Mizapa tout kesyon de pwotokòl. Mizapa tout kesyon e yon rapò avèk yon sètèn retni konpa e yon rapò avèk le pòst de prezidan ke vou zokipe. Men kon lè k rive fò bay verite a nasyon wi. Tout pwoblèm Jovenel Moïse gen la kòm prezidan de la repiblik, paske jisteman li vle ke li menm se li k prezidan e ke se li menm ki pou mennen destine peyi a. Enben, tout pwoblèm ke l gen la kòm prezidan de la repiblik se ke gen de kontra ke l gen nan men l la jodi a ke l retire nan men dèzòm dafè. e ke ki te deja signe, adopte e avalize pa le Prezidan Joslèm Joslèm Privert. Kontra nimewo 1. Madam, Mesye, gade nòt, pran kreyon, make l. Vous êtes à l'émission Matin Débat. Verite a se la pou l pale, e se la l ap pale, e se la l ap abitye pale. Kontra nimewo 1. Gon kontra ki gen rapò avèk kesyon fontyè yo. E jodi a libète wap gen sou fontyè la. Jodi an kesyon kontrebann koray ke jiska prezan Jovenel Moïse poko kapab kontwole nan peyi a, se apati de se kontra. E kontra sa monte 1 milya. 100 milyon dola ameriken sou plizyè lane. Jovenel Moïse deside li koupe kontra sa a. Ban m ki nèg ki nan sektè prive a k ap fè lajan sa a ki pral dakò avèk Jovenel Moïse. Sa se kontra nimewo 1. 1 milya 100 milyon dola ameriken siyen pa le prezidan Josten Privert. Enben, Jovenel Moïse vini, li koupe kontra sa a. Li di bagay sa pyès e ke lajan sa pa kapab gagote donk sou peyi a pandan 2 ane. Kontra nimewo 2. Kontra sa a li monte 1 milya 900 milyon dola ameriken. Ki kontra li ye dapre nou menm? Kontra ki pase sou gouvènman prive a pou yon pati nan sektè prive a kontwole pò yo pandan 27 an. Fò nou konnen wi. Misye nan mate deba lè nou di yon bagay nou gen lè panse ke se pou e monte kòm si pa gen bagay konsa 1 milya 900 milyon dola sou 27 an yon pati nan sektè prive a enpoze a privè a ke l siyen mezanmi yon kontra dosi de si gran enpòtans konbyen fèy nou panse kontra sa ye kontra 2 fèy wi mezanmi 2 fèy papye 2 fèy papye ki angaje leta pou 27 an pou on pati nan sektè prive a gen kontwòl dwàn yo e ladann mesye egzije pou 8 pousan de revni dwanyè vin nan pòch yo ladann mesye egzije pou 8 pousan de tout revni dwanyè ki gen nan peyi an vin nan pòch yo konte a monte 1 milya 900 milyon dola. Montan an monte a 289 milyon dola ameriken ki pase sou prezidan Joslèm Privè. Jovenel di pa gen lajan an. Lè l fin fè evalyasyon, li wè ke se 130 milyon dola kontra ta dwe koute. Epi lè l gade, li wè ke kontra koute 289 milyon dola ameriken pou èpòt la. Jovenel Moïse kanpe bahen sa a. Li di bahen sa pyès. Men sitiyasyon ke ti nèg ki soti nan Nòdwès la, nèg Pòdepè a, men nan sitiyasyon ti nèg ki soti nan Nòdès la ye jodi a avèk le sektè dè zafè Madam Mesye nan peyi Dayiti. Katriyèm konta, se kesyon kouran. Jovenel Moïse revize, remete tout kontra sa yo an kòz. sou tab la epi li di ke afè kouran nan peyi Dayiti li pa kapab yon sektè sèlman. Li ouvè dosye kouran an, gen apèl dòf ki fèt, gen 30 konpayi ki prezan, enben tout nèg la fache, yo vekse. Paske kouran an, mesye yo t ap vann li a 40 santim, Jovenel Moïse gen posiblite la pou l vann kouran an a 10 santim. Pandan mesye men 4 kontra. Lè w pran ansanm 2 kòb sa yo, li fè yon total, yon anje. sou 4 milya 800 milyon dola. Ok men sa gen la kom batay. M panse ke li enpotan pou peyi a konnen. Men sa ki gen la kom batay, men batay ki gen la. Men batay ke Jovenel Moise ye ladann jodi a kom prezidan de la Repiblik. Men nan ki batay ke li ye la? E nou te di l deja nan emisyon Maten Deba. Eske l ap rive gen batay sa? Eske kounye a sektè prive a ap rive genyen rezon sou Prezidan Jovenel Moise? Madam, Mesye, se kwa le plan de se sektè, de sète pati di sektè de zafè? Madam, Mesye, konprenez egalman ke dan le sektè de zafè, y a se kon apèl lè konsèvatè. Y a se kon apèl lè pwogresist egalman.